Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le 20 avril 2023 jeudi 20 avril 2023 nou kontan pou n antre lakay ou pou kapab pote ba ou emisyon sila ekoute bagay yo grav nan peyi dayiti peyi a fini pa gen anyen ankò ki rete se moun y ap mal mennen. Se kriminèl, se 2 kategori moun sa yo ki rete nan peyi Dayiti. Des gens meurtris et des criminels sans pitié. Yè mwen te apiye sou sonèt dalarm nan dan laprèmidi pou mwen mande gras pou moun Sauce Matla. Leta, òganizasyon k ap defann dwa moun yo poko konnen kantite moun ki mouri nan Sauce Matla. Sa m pral di nou la a, Nou kapab di se manti. Men ekoute, J'ai des preuves. Eske nou konnen gen yon karantèn moun ki mouri sou Smat la? Si gon moun ki kapab di m se pa vre, vini avèk agiman pa w. Paske, tande byen sa m pral di nou an, pwoblèm ki te genyen, Antre mechan sa yo avèk moun sous matla sè ke moun sous matla te nan kolimatè nèg titanyen. Moun sous matla te nan santr obsesyon nèg titanyen. Pou ki sa? Pase ke moun sa yo te toujou vle kolabore ak lapolis. Moun sa yo te toujou kanpe dè barikad yo. Pou ke vòlè, kriminèl, asasen pa antre nan zòn nan. Ebyen, se sa wi. Yo peye konsekans lan. Yo peye konsekans lan paske pa gen yon polis ki ka kanpe goumen bò kote yo tout bon vre. Nou gen yon polis ki petètre detèmine. men ki pa gen bagay nan men li, ki p ap kapab fè, si w ap fè ekwasyon an, pwopòsyon an p ap kapab respekte antre bandi e polisye. Paske sa bandi a gen nan men l lan, polisye a pa genyen l. E kantite bal bandi a genyen, polisye a pa genyen l. Gen ti videyo ki rive jwenn mwen, se videyo kote ke gen tèt ki koupe, Gen video kote ke wap wè la wi sous matla se yon kote ki vide. Genyen kelke video tou kote ke wap wè moun yo ki afole, moun yo kap kouri, yo pa konn ki kote pou yo mete tèt yo. Nou ta kapab di se l'horreur au quotidien. Se pou la premyè fwa sa rive konsa. Men si sa rive konsa, poze tèt ou yon kestyon non. Ki moun ki tap goumen atè a? Chèf ti teren an rele Bogi. Men, se pou la premyè fwa gen yon enkèsyon oubyen yon iripsyon ki fèt konsa sou moun Sous Matla. Sinon m kapab twonpe m. Ebyen, nèg Izo yo te vini wi. Nèg Izo yo vini an pèsòn. Nèg ki soti nan baz vilaj menm. Nèg sa yo vini an pèsòn e mwen gen dout ke. On nèg tankou Izo li pat atè a. Mwen gen dout ke on nèg tankou Izo li menm li pat atè a. Konprann byen. Kounye a la, m pral ba nou detay sou sitwayen sa. Tande byen, sitwayen sa ki te vin goumen yè maten, m kwè ansanm avèk nèg Kanaran yo, li te anndan cha a. Aparaman se ta on polisye, puiske jan m te di l yè, depi on nèg anndan cha ou se polisye. Yo kenbe misye! Tande byen paske cha a lè l vini li gon jan l ranje kò l la ou pa konn wè lè poul ap ponn epi li lage nèg atè epi nèg yo pral batay. Pandan batay la myèl lè cha vin rekipere nèg sa yo l te mete atè nèg sa yo pa son foul misye pa gentan moute misye pa pèse foul la pran l li tonbe e nèg yo gentan pran misye yo ale avèk li nèg kanaran yo. Lè yo rive avèk li nan baz tande byen! Banm esplike non misye gon bout pantalon sou li misye gon mayo wouj epi solda sa ap tounen misye an derizyon. Yeyeyeyeye mazora sa e bon sans lan k rive sou ou la e ki sa youn nan ti vòlè nou mete lan cha yo ki pwap bay pwoblèm nan yon avil la konprann mwen sa e bon sans ki yo depi w tande vwa sa tou m wè ou konn kiyès konprann mwen. Sa e menm nou menm nan ki la, ou konprann mwen. Moun ou te chanje, ki te konn ap ba w pwoblèm lontan yo, se yo menm ki toujou la. Bon sans li ye. Ou tande frè m? A vle di lòt ti vòlè sa yo, depi nou lage yo atè ap fè kaka, gade n ap touye yo grenn pa grenn. Ou konprann mwen? E, gade, wè ti cha a, ou wè k ap mache avèk nèg sa yo, k ap mete yo dèyè cha a, ou mèt di yo piga yo pran chans sa, pase Taliban yo pa janm jwe avèk moun ekip. Ou konprann mwen? Ou wè ti piti sa a? Sa li menm menm gade mache nou mache pran lame a vle di pou nou moutre yo tankou ti bòkò ti malfektè kap mete ti pwen sou yo tankou pou yo pa pran bal la a vle di yo poko gen pwen konprann gade ou wè sa sa e kat elektoral li wap wè kwadèboukè an avil an avil 18 li soti konprann mwen nèg mazora li ye konprann. Sa vle di, di ougan konsa tankou lè l ap met ti pwen sou yo, ap ba yo ti pwen malfektè a pou l ba yo bon pwen an tande, paske avèk men nou pran sa. Ou tande, epi tou yo deja konnen nou p ap ka fè sa fè sa, se yo p ap ka la. Nèg Escart yo, gade depi se ti vòlè nou genyen nou voye l nan bò a mou yo vin. Le pire est à venir, apre misye mouri, paske jan y ap pale avèk misye a la, s on nèg ki mò, ebyen videyo sa a m pral voye li ba nou, tout moun ki bezwen l Gadel. Gon pati nan kò misye yo kòchel. M pa konn si nou abitye avèk langaj sa a ki se kòche bèt. Pa egzanp, lontan lè w gon kabrit ou touye l, se kòche ou kòche l. Sa vle di ou wetire po a sou li. Men kòm kounye a nou vin pi eklere, nou renmen lè n ap manje ti vyann pou n ap woule ti po a anba bouch nou, ebyen kounye a yo prèske pa kòche kabrit ankò. Kèk kote tou yo pa kòche bèf. Ebyen, e grate yo grate l. Ebyen, si w te konn mo kòche a, sa vle di nèg yo kòche l epi yo rache sitwayen an. Si w pa gen kè, pa voye mande m videyo sa a. Tande byen wi! Si w pa gen kè, pa voye mande m videyo sa a. Brèf, ou pran Kanaran, ou pran Sousmatla, nan yon sèl jounen. Bagay la myèl. Bagay la mare. Mwen anvi poze tèt mwen kesyon pou m di, Eske moun sa yo ki ale ap tounen nan sous matla pou sa yo wè? Paske gen yon vòys m ap tande pandan y ap tire pou sitwayen ap di, O mezanmi, gade nan ki sa Leta mete m! Gade nan ki sa Ariel mete m! Gade nan ki sa nou tonbe non mezanmi! Letènèl eske m ap viv? Kòm si lè w ap tande bagay sa a, pandan bal ap deklannche konsa, waw, w ap di tèt ou, Eske moun sa yo ap viv? Ebyen, M ba nou chif la ankò, gen yon karantèn de moun ki ta kapab pèdi lavi yo paske gen moun ki anndan kay yo nèk kenbe yo. Gen moun ki anndan kay pandan y ap jwe kwen pou yo sòti bal tèt. Gen moun pandan y ap travèse bal. Gen moun ki rete ki pa ouvè pòt men nèg yo parèt yo pete pòt kay la sa w tande a se bal. Pandan masak sa fèt nan Sous Matla, gon sitwayen ki rele Ariel Henry ki pa janm di anyen e ki kontinye pa pale. Jewova, m ap wè si w pa p bay pèp ayisyen an jistis li ak mesye sa ki rele Ariel Henry ki ap travay o detriman peyi Dayiti, o detriman pèp ayisyen an. Men. an favè gwo potanta nan entènasyonal la ki bezwen pou peyi sa a ajenou epi yo menm pou yo vin fè sa yo vle. Yè te gen manifestasyon, militan yo pran lari, y ap rele aba Ariel. E sa map di a la m ka jistifye l. Ayiti pa fè zam, Ayiti pa fè minisyon. Tout zam sa yo konnen soti. Yo soti aletranje yo pase yo soti Ozetazini, yo travèse an Repiblik Dominikèn, yo tonbe an Ayiti. Se sa nou di replikasyon de la kominote entènasyonal nan kesyon ensekirite a. E jodi a yo alèz kòmsi y ap pran sanksyon kont moun. Kòmkidire yo menm. Pa gen okenn responsablite nan sa k gen la jodi a. Mwen ankouraje sitting pou òganizasyon yo ap fè. Menmsi an tèm de nonb, kòmsi m ta ka di yo poko reponn, men mesaj y ap bay la se yon mesaj ki klè. Se yon mesaj majorite moun yo antre ladan l. Kesyon ensekirite a mezanmi, jodi a soufrans popilasyon an. Ayiti ap konnen youn nan de meyè moman l pou sa fèt. Nou fè apèl a fòs pwogresis anndan peyi a pou pran dezangajman e angajman yo. Yo klè, fò nou goumen pou Ayiti reprann imaj li, tounen prestij. Nou la, n ap kontinye akonpaye òganizasyon popilè yo pou peyi pou Ayiti jan l ap mache la. Pa ka pa gen mobilizasyon! Ke m pa vin pwoteje Ariel Henry. Si nou di Ariel Henry pou pa nan eleksyon ansanm avè n, n ap kite peyi a lanmè wa Henry. E jodi a ke nou menm nou la pou n vin di konsa ke fòk gen de bagay ki fèt. E nou di tout Ayisyen pran pran leson pou yo konnen ke nou gen yon pwoblèm fondamantal. Kote yon peyi se 3 bagay ki genyen, se mwayen de transpò, mwayen de sekirite e mwayen de elektrisite. Ke nou di ke jodi a nou menm nou la pou nou di Ariel Henry pou l resezi l, pou l konnen ke peyi a pa ka dirije konsa. Peyi a ap administre, peyi a p ap dirije. Niger, kote chak 3 mèt gen 2 nèg ki kenbe zam kap goumen kont popilasyon ayisyèn nan, nou menm nou toujou rete nan batay popilasyon, nou di ke fò nou fè yon bagay tou pou peyi a chanje, paske toutotan ke nap kalonnen nap di sa pa bon, sa pa bon, chak moun nou mete yo fè pi mal ke sa ki pa bon, se poutèt sa nou menm nou pa vin defann Ariel Henry, nou pa vin defann André Michel, paske nou wè André Michel ansanm avèk sa yo rele Moïse Jean Charles gon batay kap fèt enteryè ke nou di yo batay sa son batay pèp ke li ye e pèp la li lè li tan poul rale yon souf e nou di tout moun yo ki yo. yo pou yon bagay ka fèt nou tout chak jou tout moun ap goumen nan lari a sèl konsèy sèl konsèy ke mwen ka bay chak grenn moun kap dirije yo pou yo konnen ke peyi a sipoze chanje paske jodi a popilasyon ayisyèn nan pa ka rale souf jodi a moun pa ka evakye avèk okipasyon jodi a chak 3 mèt gen 2 nèg ki kenbe zam kap goumen nan espas la kote popilasyon pa jwenn anyen li menm ke nou di fòk gen eleksyon pou yo renouvle pèsonèl politik yo nou pa vin defann Ariel Henry paske nou menm antanke dè sitwayen kap goumen ke nou toujou oze nou toujou radi. ki nan primati, ni vip ki nan palè nasyonal, paske jodi a, Ariel pwouve l, aprè 20 mwa, li pwouve ke l se yon iresponsab, li pwouve ke l pa gen oken desizyon ke l kapab pran pou l mennen peyi sa a a bon pò, tout desizyon ke Ariel pran, se nan twou li kontinye plonje nou, tout desizyon Ariel pran, se masak ki fèt sou popilasyon an, tout desizyon Ariel pran, se sèl fòs. ka kontinye fon delenkan, fon vwayou tankou Ariel ki retiron gaz nan mache fòmèl li voyel nan mache enfòmèl atè a kote ke popilasyon ayisyèn nan pral peye yon galon gaz prè de 7 mil goud, 5 mil goud, 4 mil goud. Or avan Ariel galon gaz la tap vann. 201 goud a la ponp epi wap pran yon mache kriminèl a tè li kraze peyi a pèsòn moun paka fonksyone pèsòn moun paka sikile anndan peyi a m kwè ke jodi a nou dil e nap kontinye mobilize jiskaske nou jwenn depa Ariel pou Ariel rantre penitansye. pou ke ti bebe sispann kalsine, brile, e nou la tou pou n denonse ansanm de moun ki te konn nan lari a ansanm avè nou tankou André Michel, Rosemilla, Marjorie Michel, Sorel Jachet pou m site sa yo sèlman, ki ap maniganse yon bagay anba pa anba pou yo vin fè eleksyon bòlèt, seleksyon melanje avèk e m kapab di gwoup ame yo pou yo rive kenbe tèt peyi a toujou. M gen yon kesyon pou m poze André Michel. M ap di André Michel, Marjorie Michel avèk Ariel Henry, èske yo pa p mete biwo nan Pènye? pou pèp la al vote. Kòm m tande yo gen foli eleksyon. Èske yo pap mete biwo nan Bèlè pou pèp la al vote? Èske yo pap mete biwo, ee, biwo de vòt nan Dèlma 2? Èske yo pap mete biwo de vòt nan Laboul pou, pou, pou prezidan Ti Makak? Èske yo pap mete biwo de vòt nan, nan Laplèn pou Gran Mòso Jou Kwale Bouke? Èske yo pap mete, ee, Kanaran? Èske yo pap mete Latibonit? Ki eleksyon yo pral fè la a? Jodi a fòk pèp la konprann moun sa yo. Se yon mannigans, se yon bagay y ap manevre, y ap manipile, yon fason pou yo montre moun ke yo vle fè, men pandan yo konnen yo pa ka fè eleksyon, yo pa ka fè anyen nan peyi a, yo pa gen anyen kòm konpetans, e ke jodi a yo pa gen anyen ke yo ka fè ke tire lareverans, retire tèt yo nan pouvwa pou remèt pèp ayisyen an pouvwa. Nou denonse moun yo, se sa k fè nou voye mesaj ba entènasyonal la, pou n di entènasyonal la klè, jodi a, Sa Ayiti ap sibi a se pa eleksyon n bezwen. Si Lèzetazini, Le Kanada, La Frans, entènasyonal la, Loni, vle ede Ayiti li pa gen lòt bagay pou l fè, se fè Ariel demisyone nan tèt peyi a, epi nou menm pou n fè yon tranzisyon e ripti, yon tranzisyon koupe fache avèk koripsyon ki nan bwat leta, paske jodi a Ayiti pèdi figi li sou tout lalin. Lè w gade w wè yon seri de sanksyon nèg ap pran, malgre sanksyon yo pa konn ki jan de sanksyon yo ye. Men ou wè se peyi a ki redwi avèk bagay sa yo paske ou jwenn ministè agrikil, ou jwenn minis agrikilti ladan l, ou jwenn direktè minis espò a ladan l, ou jwenn yon pakèt nèg ki nan leta ladan l e pi fò se nan gouvènman Ariel Henry a yo ye. Se menm ekip phtk malgre gen lòt moun ki soti nan lòt sektè men ou vin santi nèg yo redwi Ayiti a neyan. Jodi a sa ki enpòtan pou nou nou menm nouvèl klas politik la nou vle e ke Se nou menm yo te pran dyalòg nou, nèg yo te pran tematik nou, nèg yo te pran ideyoloji nou pou yo te vin fè richès yo, pou yo te vin aranje yo pou yo genyen byennèt pèsonèl yo, jan y ap fè lajan nan pouvwa jodi a. Se sa yo te bezwen. Mèsi. Jodi a, nou antanke jèn gason k ap goumen pou yon byennèt pou sosyete a, pou ka wè nou pran revanch pou nati a, se paske konstitisyon an. Nan previsyon legal, li di lè n gon leta elmi wi ki te vote pa lepèp ki pa ka ba nou sekirite, lojman sosyo, edikasyon, nou dwe leve kanpe pou nou retire leta sa e pou nou jwenn yon leta sèvitè, yon leta k ap sèvi popilasyon an. Andire Ariel se yon twit anbasad Etazini ki mete l nan tèt peyi a sou kidnaping, pa ka manje, pa ka dòmi, pa ka bwè, ensekirite, jodi a nou twouve n san abri, jodi a yon minis.